Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Gen anpil nòt trist nan emisyon sila paske lè map gade la ebyen fòm di nou ke bagay la li vrèman grav. Map kòmanse avèk yon ti videyo, yon ti videyo ki kapab bay anpil pwoblèm paske videyo sa li pral trè viral paske gen anpil moun ki pral mande videyo sila. Sa dire 17 segond, sou videyo sa ou kapab wè yon timoun ki kouche. Fas kontre tè a. Yon ti mayo jon abriko sou li. Yon ti pantalon sanble ak koulè ble konsa. Li mouri. Cet enfant là, il a été tué par des bandits armés, bien sûr. Paske enfòmasyon an vini konsa, yon timoun ki mouri pandan li prale lekòl. Pa gen kote la pou lekòl fonksyone. Kounye a men sa pou nou konprann. Nou bat, nou goumen, nou goumen jiskaske nou rann yon peyi envivab. Sa vle di timoun pa ka ale lekòl. Kounye a sa pou konprann, tout timoun ki la nan peyi Dayiti, timoun sa yo, y ap oblije pa al lekòl epi demen si Dye ve, nou sipoze gen plis izo, nou sipoze gen plis tilapli. Epolèt la genyen 3 bar plis yon etwal. Sa vle di kisa? Ajan 3 oubyen enspektè? Je ne se pa. Men, ann serye. Se yon sòlda Gran Ravin ki mete yon inifòm lapolis sou li. Deja, se degradan pou sèt enstitisyon. Li mete yon kagoul, epi l ap fawouche yon lòt sòlda Tibwa k ap tire. Se sa ki parèt veksan nan videyo a, se pa le fèt ke nou wè endividi an avèk inifòm lapolis la, li banalize enstitisyon an. Inifòm sa yo, m ta kapab di, se nan moman petèt lè nèg yo te antre nan komisarya Martissant an, ebyen yo ta kapab gen chans pou te kapab pran inifòm sa yo, paske jou sa a nou te wè nèg yo, ebyen yo menm ki te genyen anpil inifòm sou yo, yo t ap deplwaye zam a la men, yo t ap devalize komisarya sila. An n gade ti videyo sa ansanm avè m. Aah ou pa ka ba krèk la bal tande ti lapli banm djab la tande wè li kòman nèg krèk respektel ye kap wè lapli cheri nèg sa paka tiyem non tande ou pa ka banm bal ou nève elò w te ye kaka aah wap plante bannann nèg andeyò anben vil la nan menm pou m kouri machin asansè l ye. Nou pa ka bon bèl! Ye ye ye, kou sa trip nou menm kap wal lapli cheri wè janm di nou an nou pa fè fo fim tande asansè l ye kòmandan krèk la yon respektè yon chèf li ye tande ye a t genyen menm. Ou pa ka bon bèl! Bagay yo rèd nan peyi Dayiti, bagay yo pa bon ditou, pa egzanp konsènan sa ki pase nan blòk kabarè a nan zòn youn nan zòn sila a. Ebyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou sè ke bandi yo ta petèt mete nan tèt yo ke gen anpil moun nan zòn sa ki ap bay antèn sa vle di des eclaireur moun kap bay enfòmasyon sou yo e se sak fè yo antre yo fè masak sila se triste wè se triste je m'rapèl gon polisye ki mouri polisye a mouri devan'm. Nèg yo rache polisye an epi Zenith, radyo Zenith bay nouvèl la anvan m. Le fèt ke nèg yo tande nouvèl la sou radyo Zenith, yo estime ke se jounalis ki pi pre yo an ki te bay Zenith enfòmasyon an. Pwoblèm, reyinyon fèt pou nèg yo te touye. Men, pito tout nèg yo te met baay la sou kè yo epi pou yo te vin fè l. Men, kite m di nou mesye, Bondye pi fò. Se konsa m t ap mouri tou. Konprann? Men. Kite m di nou. Byen. M pa t janm nan kole dèyè ak bandi. Si m te nan kole dèyè ak bandi yon jou, nou t ap gen chans pou n touye m. Epi, pa le fèt ke m respekte tèt mwen, m bay tèt mwen yon oryantasyon. Depi lè m nan vil lan, m poko janm antre nan bagay ki wong. Ebyen, se sa k fè Bondye fon chemen avèk mwen. E nou menm, m ap la, m ap gade nou jiska lafen dètan. Wi, m ap swiv nou pou m wè kòman sa ap fini. Ou konprann? Si nou vle nan gè avè m, afè gade nou. Konprann ke nou ap annafè avèk yon moun ki genyen anj de Letènèl ki kanpe bò kote l. Mwen m pa konnen ki anj ki kanpe bò kote nou. Paske lesaj, l ap toujou genyen yon moun, yon men pwotektè k ap poze sou li. Paske lè yon nèg ou antre nan yon zòn sou pretèks ke se paske. Moun yo se kapab antèn yap bay ou touye yo konsa. Kisa wap di tèt ou an retou? Esi ou ta rive lakay ou wè yon nèg touye manman w, li touye madanm ou, li touye pitit ou, sa w tap di? Se triste antouka. M pral kite nou avèk yon sitwayen. Sitwayen sa li menm li fè yon eksperyans. Misye se yon ayisyen natif natal, misye fè jile pare bal e misye mande lapolis li mèt eseye jile pare bal la. Tèt chaje wi la. Ann gade misye non. Ok mesye, nou wè sa. Ok, alò, li prezante nan modèl sa se pou, se pou m jis idantifye nivo de sekirite a. Pa egzanp, sa se nivo toraks la, se la li, se la li pwoteje. Ok, alò m te ka mete plis bagay ladan l. E sa k fè l gonfle a tou se paske li plen eponj ladan l. Ok, li gen anpil eponj. Li demontab, ou ka demonte l pa kan pa, ou ka dezipe l, vire l lanvè landwat tankou yon valiz ok. E nòmalman nivo blendaj la se sa ki pi enpòtan. Mwen fè l a plizyè mwen fè l avèk plizyè sibtans ok, mwen fè l a plizyè sibtans e m ap jis di sa ki pi fasil pou jwenn yo, ou konnen se pa yon bagay ki fasil ok, m ap jis di sa ki pi fasil pou jwenn yo e rès yo m p ap di yo. Nou fè l avèk sab lanmè, kaskamit, mastik epitou plak de Pari eksetera. Nòmalman m panse ke m te ka bay yon prestasyon la, yon demonstrasyon e m poko jwenn otorizasyon m te ka montre nou nan ki nivo li ke li blende. E mwen, mwen, mwen fab, sa se premye envansyon ok. E mwen m sur ke li. Li rezistan a pa mal de kalib. Ok se pou sa m te ka fè yon demonstrasyon la epi pou tout bagay kòrèk. Alò vu ke m poko jwenn otorizasyon an, alò m ap jis fè prezantasyon an. Ok di non konbyen tan sa pran pou w te kapab reyalize èv sa a? Ok pou m reyalize l mwen mwen sanble materyo yo, mwen kòman mwen fè 6 jou. 6 jou pou fabrikasyon tout lizyè yo, 6 jou e mwen depanse anviwon 20 mil goud. Ok m depanse anviwon 20 mil goud pou tout èv sa yo. Men se ki kote w jwenn materyèl sa w achte yo? E, nan ki kay wi. Materyo yo plis Materyo yo plis imilye yo se yo m itilize. M jis fè rechèch sou yo. Alò li sa ke ou plis pa bay valè la se li ki pi enpòtan. Tankou kiyès nan yo? Pa egzanp kaskamit, mastik, tout moun panse se pou kole tòl e poutan li ka fè yon materyèl de sekirite. Ok. Men se pa li fòseman, ou ka melanje l a lòt bagay, lè ke li vin fizyone l ap vin di epi tou l ap bay yon pi bon blendaj. Ou di ou tap moutre fis yo te baw otorizasyon kòmsi ou tap met chiga sou. Non, mwen te al mande otorizasyon nan FADH alò, ba yo pa, yo pa si fasil. Si yo pa ba ou, m ka ba ou, m mete je la sou map peze, map tire sou ou. Ehh non, m tap deplase a, m tap deplase ak tout moun. Mwen tap deplase avèk tout moun ki ap eseye, m gen polis la, nou tap chèche tout mwayen posib pou nou eseye. Alò yo di m se pa yon bagay ki fasil, enben m jis fè prezantasyon m, ok. Di nou non, a ki kalib ou panse Jij Dessalines vin kalib? Wi se sa m di w, se se la m tap vin fè di demonstrasyon an pou m montre nou ki sa ki pa pese nou pa. Ok, alò vi ke m poko jwenn otorizasyon. Mwen chwazi fè yon jile akoz de sitou nan fason ke jan ke nap yo toujou di ayisyen pa fè anyen ok yo toujou di ke nou pa nou pa konn anyen e tout bagay se aletranje alò mwen mwen demontre sa mwen te ka demontre yon lòt bagay ok mwen jis demontre sa. Mwen te ka, mwen te ka eseye yon lòt bagay. Mwen kontinye. Ou fè selon peyi, sa peyi ap sibi la? Ya, ya, mwen fè selon sa peyi ap. Ou konjile l tou, men paske nou pa pwodui, ou chwazi. Wi, wi, se paske, non, se, se pa paske nou pa pwodui, non. Gen de moun ki pa fè rechèch, ki pa konnen si nou pwodui ou pa. Yo jis. Devine l yo di nou pa pwodwi. E poutan fòk ou mache pou wè. Ok mwen te ka pa soti m jis pwodwi se leta ki pa ankadre epi m tap montre nou ke gen anpil moun ki plen talan ok m te ka vini fè yon lòt bagay tou ok m panse ke. Eske se pa mank de konfyans ki fè otorite lokal yo pa baw yon. yon otorizasyon pou ta eseye. Bon, se yon mank dankadreman, ok, pou m ka di se yon mank dankadreman. Se, pa bliye, se pa yon bagay ki fèt fasil, ok. Fòk ou etidye, fòk ou kalkile, epi pou ou bay rezilta a daplon, ok. Alò, vi ke se nan yon espas ki pa fèt pou sa ke mwen fè l, m pa ka si ke se sa. Men si ke m jwenn yon espas, m ap bay tout bagay daplon. ki fèt nan non yon konpayi epi otomatikman yo fèl e moun ki fèl yo di e sa li rezistan avèk tèl ou tèl kalite eske se pa youn nan rezon ki lakoz e tout mank de pwosè sa ki fèt nan non yon otorizasyon. Tout sa wap jwenn nan vi an se rezilta ok ou ka fè yon pwodwi an yon bagay e lè kem fèl depim jwenn depi nou jwenn menm rezilta se kòrèk ok u ka chwazi yon sibtans epi m chwazi youn epi rezilta a. tonbe daplon mwen panse tout bagay kòrèk. Ok ban nou eksplikasyon sou kòman plak la fè vin konsa dirèkteman. Wi se jis se jis fòm lan alò m fè melanj lan m fè fòm lan mwen gen de twa mezi ke m mete ladann epi li tonbe daplon mwen fè anpil melanj e lè yon melanj likid m fè yon melanj etewojèn epi tou li vin ban m e plak sa ok sa vle di e li vrèman di ou ka m te ka eseye nenpòt kalib ladann la e ou t ap wè rezilta. Rezon ki fè w pa itilize fè oubyen asye nan plas sable. Non, lojik la se, se, se etid la ok, pap jis fè yon asanblaj san jis yon rechèch, yon rechèch mwen fè. Sa vle di son kalkil pou m te bay yon demonstrasyon ok. Sa vle di se otorizasyon m ba jwenn m tap montre w nan ki nivo. li blokaj la. A di gen yon asirans ke sa ap pi meyè ke sa ki fèt an asye yo, daprè ou menm? Pa vrèman, m pa fin di sa, paske m pa fè konparezon. Se sa k fè m di se yon eseyaj, m te sipoze fè yon demonstasyon la. Ok? Se pa, se pa fòseman m ka di yon asirans. Men, se aprè demonstasyon m ta fè yon konparezon, epi ou t ap wè. Bon, pa fòseman konparezon, men depi ou jwenn rezilta a, m pa kwè gen yon konparezon ou pa. Men yo pa eseye kontakte polis nasyonal la oubyen? Non, se, yo di m bagay la pa si fasil ke sa. Li pa si fasil. Yo di li pa si fasil, alò m pa, m pa fòse. Anpil moun ap di Ayisyen sòt, Ayisyen pa konn anyen, alò ke bannkè te pa ann Ayiti. M ka montre yon lòt ba, m te ka bay yon lòt prèv de yon lòt bagay ki pa jile. M te ka fè yon lòt bagay ki pa jile. Gen anpil nèg ki fò, gen anpil nèg ki kapab. Alò depi ke m panse gen yon ankadreman, m panse ap gen plis ke sa. E ta gen youn nan baz k ap domine kapital la ta fè apèl avèk ou pou ta ba ou jebe? Non, pa vrèman. E fòk mwen ta fè yon etid avan. Ok? Sa vle di m pa t ap kouri fè prese pou m al bay yon bagay ki si riske. Ou konprann? Fòk mwen fè yon etid pou m fè plizyè mwa m ap kalkile pou m bay yon bagay depi ke m di men sa bon li bon.